Bon mwen diyo mèsi anpil pou m di Bondye mèsi an premye mwen diyo mèsi tou paske mwen lage nan lari avèk 3 timoun nan menm kay mwen brile mwen pa sove anyen men avèk ti pitit sa toujou se li menm ki plis pwoblèm mwen paske son endikape li ye li pa mache li te gen 2 chèz la woulèt tou lè 2 boule ke m pa sove anyen tout kanpon bagay inifòm li tout boule. Men se kote papa l. Papa l pa la. Men si tout fwa gè sa li menm li ta kanpe eske nou menm nou konte retounen kote nou te ye nan kay nou? M pa fin di wi paske m pa konn kòman mouvman ka, kòman mouvman ap ye. Paske se yon bagay k ap mache ou pa konn ki bò l ap rive. Nan zye pa m mwen menm se sa m wè. Si tout fwa li bon. Si m ta jwenn yon monnen, m ta pral chache yon ti kay nan zòn nan, men si li pa bon tou, m ap oblije voye kò m. M ap oblije voye kò m tou wi. M ta di otorite konsène yo, paske mwen se yon viktim, mwen lage nan lari avèk 3 timoun, plis yon kokobe nan men m, se sa ki plis pwoblèm mwen. De tout fason, nan fason ke yo ta ede m nan, m ta di yo mèsi. Nimewo telefòn? Nimewo telefòn se 48 64 66 81. Mpa gen pwoblèm pase deyò m ye se nan bwa map dòmi nan lari. Men ak ki, kòman ou resevwa nouvèl sa a lè gen bon samariten ki deside ede ou? Li mèsi anpil paske m pa gen. Nou panse si lè gè a kanpe nou kapab retounen lakay nou oubyen? Santiman resevwa sa jodi a piske depi gè la ou te refijye ou la, pakont gen kèk bon samariten ki panse ak ou. Di nou non. Bon, m ap remèsye l an premyèman paske l ap panse avèk nou. Se yon bon moun. Paske pou mizè ke nap andire sou plas sa la, li panse avè nou, nou dil mèsi, Bondye ap lavi nou rekonpanse nan men Bondye, nou dil mèsi anpil anpil anpil, dil pa dekouraje kontinye ede ede nou, panse avè nou. Men depi apre gè a, se kòman nou menm nap viv pa bò isit? A bon, nap viv nan sitiyasyon, bon, menm mwen m paka konprann li paske ke se fredi, timoun ap kriye grangou, tout moun, moun paka manje, moun paka bwè, ou konprann, nou ka parèt la. Pa egzanp, ou ka jwenn yon moun nan al fè w kado senkann goud. Senkann goud sa ou pataje l avèk tout moun. Ou fè yon diri blanch, chak moun pran yon kiyè. Ou konprann? Devan antre nou. Men bagay yo pa bon pou nou la ditou, ditou, ditou, ditou. Otorite yo poko janm prezante pa bò isit? Non, non. Nou pa jwenn oken moun ki. Premye moun ki te vin la se mesye jounalis yo ki voye ti bagay pou nou. Nou di l mèsi. Men èske nou konte retounen lakay nou si gè a vin vin kanpe toutfwa? Bon, si gè a ta kanpe. Pou mwen, m pou janm wè aksyon sa te poze a pandan l ap fè n kouri, kout bal, l ap tiye moun. M panse ke zòn sa yo pa yon zòn ke moun pral abite ankò. Se yon lòt kote ke nou ta jwenn, ou konprann, pou n al distrè nou panse ke m pa wè vi anba ankò. Pa gen vi. Yon mesaj pou otorite konsène yo avèk kèk zanmi Bon Samariten ki deside ede w jodi a. Yon mesaj ke map lanse atravè de nasyon an tou. Nap di otorite yo, pran responsablite nou pase ke nou pa gen kote pou n ale. Yon moun ki gen bòn volonte ka ede nou, ede nou pase nou pa gen kote pou n ale. Pa gen vi anba pou n retounen. Konprann? Menm ke yo ta di yo kanpe, yo pa kanpe vre. Konprann? M ta renmen pou yo ede nou. Nou menm kap dòmi a timoun 2 mwa atè a nou di yo panse avèk nou eseye ede nou konprann eseye ede nou si yon moun yon otorite ta vle ede nou paske m gen nimewo telefòn m ka kite l se 44 91 13 01 13 konprann moun ki gen bòn volonte ka ede m avèk timoun yo non an se kòman fenèl filizè konprann. Yon gwo salitasyon pou yo, yon mèsi tou, pase si yo pat gen bòn volonte yo pa tap fèl, epi moun ki ban mwen an tou, pou nou tout nèt an jeneral m bon gwo mèsi an jeneral pou yo pase se pon sèl moun ki kotize k fèl, m di yo mèsi epi yon anpè tou. Sak gen bòn volonte m gon nimewo telefòn map bay li yap relem sou li si yo ap banm yon bagay yo a banm li. Bay nimewo nou moun. 31 91 54 54. Men depi apre gè sa se kòman nap viv la bò isit? Jan ou wè nap viv la, kote ou wè nou chita la, sou plas la la, men kote m dòmi la avèk timoun yo depi lè sa. Jodi a fè nou 22 jou depi nou sou plas la la. Ou gen yon mesaj pou otorite konsène yo ki poko janm pase wè nou depi apre gè sa? Non, pa yon moun ki pase wè nou ba nou anyen. Sèl moun k ap pase, moun ki gen bon lafwa, ki gen dwa di nou men 25 goud, men san goud, nou pataje li pase nou tout ki la, nou tout nan menm pwoblèm nan, menm sitiyasyon. Mwen menm. Depi pou lede m la kote m chita la m pa gen moute m pa gen desann sèlman lè yon moun ap pase moun ki gen bon volonte yo ka ret la yo ka ban mwen 100 goud m bay timoun yo manje m pa gen moute m pa gen desann sèlman m ret la e Bondye konnen kisa y ap fè avè nou avè otorite yo. Pase nou menm anba sa nou poko ka tounen la. Selman si moun ki gen bon kè, bon lafwa, si yo fon jan pou nou, yo ka retire nou sou plas la. Men nou menm nou pa konn kote nou ka ale la non. Mon sel rad sa k sou mwen an, m lave li maten, apremidi m retounen mete l anko. Lè moun nan pase la, li di, Madam, sa w ap fè la a? Lè m menm menm, kè l touche li, li gen dwa di m konsa, Men vensenk goud, m bay timoun yo manje. Men, si se te pou mwen menm, se bò lari a m rete la, frè m. Se Bondye k ka di yon mo pou nou. Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod. Nan RL prod, se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. Aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod. RL prod, se la chèn di moman.